Pandan Vitelòm ti lapli ak izo ap bay pwoblèm nan pòtoprens ap bay lapolis defi touye polis la jan yo vle sa a pa gen lòt ou sot tande se Muscadin kap opere nan zòn sid la presizeman nan tigwav byenvini bonjou bonswa tout moun jodi a yon lòt fwa ankò rete konekte sou sofia tv 83 nou 17 fevriye 2023 se moman o jamè poum pote pou nou tout dènye enfòmasyon kap domine aktyalite a. Nouvèl la gentan tonbe tankou yon bonm, pral gen kouri, pral gen rèl nan la repiblik, komisè Muscadin pare pou Zepina e Zepina pare pou vye manman. Nan yon entèvyou l ta fè ak Busta John, li lage pawòl la, la pare tann Tilapli ki gen pou al wè manman l nan zòn nan, la pare pou Izo ki gen pou travèse al mete pwen sou li, anpil detay pale nan enfòmasyon an. Medam mesye m pap rete anpil, men deklarasyon sou ti gang, ti bandi l te kenbe a, li fè konnen nan jou k ap vini yo la l pral odisyone misye, Fòk li bay tout moun yo e ou pral sezi tande li di kaka poul la pral pete e li gentan gen tout nimewo nèg ak gwo chèf gang lapolis ak moun nan leta ki nan konivans ak bandi yo men sepandan komisè Muscadin pale fò li bay zòn sa a pou prizon e pa gen nèg ki ka pase e l deside kout ke kout fò l kraze bandi nan pòtoprens nan tout peyi a Muscadin bloke zòn nan E, anwo p ap moute, anba p ap desann, barik marye a ap rete la, pèsòn moun pa kab travèse. Medam, Mesye, m ap kontan prezante n tout dènye enfòmasyon sa yo, e ou pral sezi tande koze k gen nan nouvèl la, Miskaden frape fò, e zòn Sid la bloke pou tout bandi, peyi a sanse ka delivre, si tout fwa Miskaden ta met pye l nan Pòtoprens, nan Latibonit, e anpil kote bandi ap. Feray. Rete konekte ansanm avè n e se gras a ou ki fè n toujou la. Moun ki rejwenn nou pou la premye fwa pa bliye avan w ale abòne ansanm avè n, kite yon kòmantè wa di n sa w panse e n ap kontinye travay kout ke kout pou n ede. Pote nouvèl la pou zanmi oditè nou yo k ap swiv nou nan tout kote nan mond lan. Nou se gwo rezo a Sofia TV 83, rezo enfòmasyon an. Mwen menm ma pari ba ou. Fòk gen de tras ki trase sur de moun kòm Dimitri Vorb, Don Kato anndan peyi a. Mwen menm mwen di nou sa sensèman. Nou wè yon nèg kòm Don Kato devan palè nasyonal li resi lavil sipoze anlve. Klè. Don Kato, lè w trayi yon nasyon, ou trayi yon pèp, w ap batay pou yon siryen libanè, w ap batay pou 2 moun k ap vòlè byen lakay ou. Don Kato devan palè nasyonal medam mesye, devan palè nasyonal ou konn pi bèl fason devan palè nasyonal eske nou wè nou pran yon ti pouch pouch gaz A la plas ke se pa fenk ladanl, nou mete gaz ladanl. Yon ti pouch pouch. Nou awozel byen awoze. Awoze byen awoze, byen awoze. Yon ti pouch pouch. Gen de moun, fòk yo konnen sak pral fèt la. Se pa rete pou yo rete, pou yo tande yo ale non. Non. Fòk yo konnen sak pral fèt la. Ou mare de menl, de pyel. Devan palè nasyonal, ou metel chita la. Epi ou fon ti lign avèk gaz la. Ou ale. Epi ou pran yon bon distans. Epi w pase yon alimèt. Epi w vire do w ale. Gen de moun jodi a fòk nou kapab rantre lan menm jan ke yo ye a. Kote ke yo t ap batay pou te fè pèp ayisyen an retounen dan lesklavaj dè blan, enben nou deside di yo sera seta se termine. Nou pral rantre dirèkteman an Ayiti, anndan peyi Dayiti. avèk jounalis nou Yves Juste. Yves Juste frè m kòman ou ye jodi a? Bonsoir pdg Bossa John men avan ke nou antre nan parenthèse aktyalite a jan ke m te deja anonse l pou jodi mèkredi 15 fevriye 2023 a envite nou jodi a se komisè Miragwàn lan Jean Ernest Muscadin komisè Muscadin gen anpil nèg kap bay pwoblèm Nan depatman lwès la, tankou de gran bandi notwa, lè w pran yon nèg tankou Ti Lapli, se nèg Fondè Nèg. Lè w pran yon nèg tankou Izo, se nèg Jeremi. Lè w pran yon nèg tankou Mikanò, se moun Jeremi. Nèg ke yo pral renouvle pwen dyab la ba yo pou yo pa pran bal la, kote yo pase, yo pase nan Nip. Komisè Muscadin, jodi a, fwa komisè Muscadin ta kwaze ak youn nan nèg sa yo, li pral konnen reyaksyon komisè Muscadin sou nèg sa yo. Oh frèm ak boule ou jwe wap atake nèg sa yo wi m pap bay nèg sa yo chans frèm esesi ou pral tande vre nan jou kap vini yo wi paske nèg yo pa pase atè ankò mwen konn kote nèg yo pase pou yo antre m pap vin sou gazon poum pa poum pa detounen mouvman ou pral tande lòbèy nan peyi a wi la. Ok depim kwaze avè sa ou di a eta yo pa gen lespwa m pap pwoteje yo nan yon piti wap rele kendy a e premye e dènye ki pap gen ankò pap gen ankò se apre misye e mwen k dil m pap kwaze yon nèg sa yo pou w gen telefòn ou nan menw ou pa al banm kòd li se apre anpil frap ou pral dakò pou banm kòd telefòn nan se lè w fè se tout bon ou pral dakò banm kòd telefòn nan. Pap gen bagay konsa. Wap oblije bay kòd telefòn nan pou fanm konnen sak sou telefòn nan. Pa gen peyi nan mond lan leta lage ba moun. Ki dat ou wè yon nèg yo kwaze yo Etazini pou yon telefòn nan men w? Lapolis ta rete w yon mond yon kòd la ou pa vle bale. Otomatikman yap kalifye w kòm teworis e tout malè ap rive w. Yo bezwen konnen kisa gen nan dosye sa a. Komisè Muscadin nan kad yon videyo fè gen de ti pawòl ke mwen retni nan videyo sa a. Pami pawòl yo retni, Komisè Muscadin gen yon sipè yeyachik kòm komisè gouvènman ki se otomatikman minis jistis la. Komisè Muscadin di otomatikman li nan yon operasyon li fèmen telefòn li. Kote komisè Muscadin jwenn strateji sa? Eske moun ki di w repliye a, se paske li twò renmen w, li twò sansib pou ou, li pa vle w blese, li pa vle w mouri, ki fè ke l ap di w repliye? Sa se la grenn kesyon. Kòm m pa gen otorite pou m poze yo kesyon sa a, yo chòke mwen menm. Nan tout operasyon ke m prale, depi m gendwa fin fè brifing avèk polisye m yo, m fin pase yo dè konsiy, m di yo men ki machin, men ki koulè yad. Ki sou nèg la, men konbyen nèg ki nan machin nan, men ki rad, men ki kalite yo genyen nan machin nan, men kòman n ap pozisyone nou pou nou kanpe machin nan, men ki sa n ap fè pou nou kanpe machin nan, pou nou met obstak devan machin nan. W ap tande m? Telefòn nou tou fèmen. Ou mèt ou mèt ap rele youn nan polisye nou yo pa p jwenn yo. Se apre misyon an, w a rele nou w a jwenn nou. Lè sa n a di w, n a di w men sa k genyen. Lè sa a dapot Nouvèl la ale. Se sa n nou di, se konsa m vle l, se konsa m fè l. E se sèl fason pou n bay peyi a yon chans. Fòk ot reyasyon yo pa planifye. Depi ot reyasyon yo planifye, y ap toujou flite. E lè l flite, pwodiksyon an ap toujou mouri nan fason sa a. Li ap toujou mouri. Paske yo gentan konnen konbyen machin yo voye, konbyen nèg yo voye, ki pwodiksyon yo pran, epi valè pou pwodiksyon yo. Si gen enterè nan vagabon sa yo poukisa se fwa pam e fok poum ale pi lwa woo sa te kache m pa konn jwenn presyon de pesonn m pa konn jwenn presyon de pesonn nan pouvwa sa ki konn dim kanpe pou mwen non men sof ke nèg sa yo m pa konprann yo se gouvèlman tranzisyon yo ye gen bagay yo te la pa vle fouye kò yo ladanl. Fèk yo di komisè Muscadin jwenn 2 gwo nimewo sou telefòn Kendy an. Pami nimewo yo, li jwenn nimewo prezidan, nimewo minis, nimewo direktè jeneral. Dezyèm volè kesyon komisè Muscadin, Lè w fin jwenn kòd telefòn Kendy an, ki tip de moun ou jwenn k ap pale avèk Kendy nan telefòn sa a? E lè yo pale w de prezidan, se pa yon ansyen prezidan Dayiti. Se prezidan gang yo, se chèf yo li ye. Se pa yon ansyen prezidan Dayiti. Se nèg ke yo rele prezidan. Nimewo a la, e nan jou k ap vini yo, piblik la gen pou l wè l. Paske mwen gen pou m tande misye, lè m tande misye, sa pi ta rive laprès la. E m gen rezon kont telefòn nan. Map ouvè telefòn nan map klike sou prezidan an pi ret la ap wè nimewo prezidan sa e yap wè kiyès ke li ye men kounye a la eske kounye a la vakabon sa yo pap gentan kite fim sa paske anfen nou gen non nèg yo e di misye al banm rapò Misye delete tout konvèsasyon yo li ak li menm avèk gang parèy a yo. Li kite kèlke grenn sal e sal te bliye. E malgre sa, se mesaj kode yo pale. Te gen yon fanm ki di misye kontakte e tèl e tèl te pase kote w, misye fè 2 vwayaj kote w, men mwayennan pwodui a nan men w m pa t gen mo pou m te ba ou l. Men ki pwodui l ye? Wi mwen renmen konvèsasyon Charly a mwen renmen konvèsasyon a wi li menm anpil li menm anpil ti konvèsasyon ok men dyalòg misye avèk ansyen avèk prezidanl lan se Digicel sèlman ki kapab ban mwenl paske mwen wè apèl rantran yo mwen wè apèl sòtan yo e nasyon an wèl tou e misye lage li Aprè videyo sòti, moun bwè lè ke se pwason te nan bon jan gang. Jodi an komisè Muscadin arete Kendy. Anpil moun ap pale, ke se swa moun nan kesyon dwa zimen, ke se swa moun nan sosyete sivil, ou di moun sa klas politik la ap pale. Jodi an, lè komisè Muscadin tande ansanm vwa yo, ansanm vwa sa yo k ap leve kont arestasyon l fè yo, kisa l di tèt li kòm komisè gouvènman? Aah m regrèt Ambulance Release mwen di se fòt e fòt fanm paske depi lè misye pat vle banm kòd telefòn nan m te sipoze fè sa m dwe fè a m te sipoze nan menm menm kote avèk zo pwason m te sipoze menm kote avèk pil lòt nèg ki pase avan mwen yo paske mesye nèg sa yo Si nou pa detwi nèg sa yo, diaspora a pap ka antre nan peyi a. Nèg yo fèt kay vòlè kay diaspora a fèt kay vòlè byen diaspora a. Diaspora a fèt kay an egzil. Gwo nèg sa yo antreprenè yo fèt kay pou yo kite peyi a ale al viv lòt bò. Donk nan jiridiksyon pa m nan mwen di l e m kanpe dèyè l nèg yo pap kapab antre nèg yo pap kapab loje nan jiridiksyon pa m nan. Ki dènye pawòl ke w'ap di fanmi ou? Konbyen nan nou menm k'ap aksepte tande ki dènye pawòl jèn sa yo gen pou yo di? Paske se yo ki kenbe zam k'ap teworize pwòp nou menm. Lè mwen menm mwen di nou, prepare nou, paske peyi a se konsa pou l ye. Ou vle teworize, men lè yo pran ou, fòk yo teworize ou tou. E petèt sa ke nou menm nou aplodi, fòk gen moun tou ki kriye. Fòk gen moun ki kriye. Fòk gen moun ki gen dlo nan zye. Dlo a pa ka rete jis kay kèlke grenn moun sèlman. Èske sa ke komisè a fè a, si te gen sa an Ayiti, nou pa t ap jwenn an tout jèn sa yo k ap teworize yon nasyon? Lè yo te lonje yon zam ba yo. Yo tap diw non paske gen otorite ebyen kap dirije peyi an sela vle di ke se poutèt sa ke mwen menm mwen aplodi chak grenn polisye komisè lè w mete men sou yon jèn fòk ou ta fèl pale wi komisè Muscadin fèl pale epi aprè sa l dil di fanmi w ki dènye pawòl ke wap di yon fanmi w paske bandi ou menm ki gen zam lan men w lan ke wap itilize l sou pèp la pou dè senatè dè depite dè prezidan e ot ou gen yon sèl chemen se retire l o konplè e vwala poukwa ke nap di la kominote ayisyèn konbyen moun kap aksepte tande sa yo konbyen moun kap prè jodi a anpil moun gen dwa di komisè miskaden se kriminèl manti fòk nou menm anteke ayisyen nou chanje mantalite nou. Nou chanje sèvo nou. Fòk nou gen sa yo tou anndan peyi a. Fòk ke Dimitri Vorb yo ta mete men sou li menm bagay la tou. Ki dènye pawòl wap di siryen libanè kap vin fè peyi a mal? Ou mete men sou Boulos, ki dènye pawòl wap di yon siryen libanè ki kite peyi l ke nou bal dwa pou l vin dòmi? Mentnan ki dènye pawòl wap di yon lòt siryen libanè kap gen chans rantre an Ayiti? Ki dènye pawòl wap di pou l pa fè peyi a? E menm bagay sa yo m ta renmen. E menm bagay sa yo. Ou pran ou pran Nenel Cassy ou di ki dènye pawòl wap kite pou pitit ou yo? Andre Michel ki dènye pawòl paske fyèl manman w poko pete se li k mete w la ki dènye pawòl wap di manman w? Ki dènye pawòl ou prè pou bay manman w? Fòk nou aksepte sa yo. E nou menm nou di se sa yo k pou fèt an Ayiti. Ou pran Don Kato, ou mete Don Kato kanpe, ou di l ki dènye pawòl ke l ap di pitit li yo k ap viv lan entènasyonal la? Ki dènye pawòl? Men fòk ou aksepte tande l tou. Fòk ou aksepte sa k ap vini yo tou. E mwen menm, e se lan sa, e pou sa mwen menm mwen vote. Fòk gen krim an Ayiti sou moun ki bay zam yo. Fòk gen moun ki tonbe tou. Fòk genyen dlo kap koule lan zye enmi yo tou. Fòs fènwa fòk li kriye tou. Fòk se pa jis ti jèn yo kap kriye. E mwen menm mwen ta renmen tande Boulos, la famiy Boulos kap di ki ke nou tande. Ki dènye pawòl wap voye bay siryen libanè yo ki konte petèt yon jou rantre an Ayiti? Ki dènye pawòl wap kite pou pitit ou yo? Epou nou tande menm son sa yo tou. Nou pa konnen koulè po, nou pa konn ni nwa ni blan. Zafè gado. Depi se peyi a, la pèn de mò sipoze anndan peyi a. Ki dènye pawòl wap kite pou rès moun ki te konnen w e fanmi w, manman w, papa w? Ki dènye pawòl? E mwen menm se lan sa m kwè. Fòk gen san k koule pou nou kapab jwenn yon Ayiti ke nou menm nou reve a. E mwen kwè lan sa e se lan sa ke nou menm nou ap prone. Nou pa bezwen konnen ki te mele nou de lentènasyonal, ki te mennen nou. Entènasyonal la gade règ li mete lakay li. Ou pa ka di nenpòt bagay sou yon premye minis, sou yon prezidan. Men poukisa lakay pa nou, yo menm yo ankadre yo. pou yo elimine prezidan e menm yo menm pou yo ankadre yo ankò. Jodi a ou menm antan ke Ayisyen eske nou menm nou prè mentnan pou nou kapab tande ki dènye pawòl nèg yo genyen pou yo di. Byento la medam mesye nou pral avèk komisè Muscadin ki dènye pawòl anpil lan nou menm gen de gwo kesyon. e nou konnen ke Yves Juste pral prepare l la avèk komisè Muscadin. E jodi a mwen menm, nou menm anndan ekip Bostajòn TV, nou felisite e ou menm ki di non, pa sipoze gen krim fòk nou remèt Bondye vi nou e fòk nou remèt Bondye nou menm, mwen menm mwen remèt Bondye tèt mwen paske se ladan l yo te fè m kwè depi m piti, se ladan l mwen leve ou menm la sa ke w leve an. Mwen felisite chak grenn nou menm ki la an nou wè ayiti dabò ou pa sipoze fèm mal pasem gon san kap koule lan venn mwen menm jan ou pa vle poum fè w mal la ou paka fèm mal tou se poutèt sa ke mwen menm mwen di an nou metel mal pou mal ou aji mal avèk mwen gade map parye baw map pwan de yon baton bisbòl map pwan yon manchèt map aji mal osi ansanm avèk ou e se sa ki pou fè w respekte pou pa aji menm jan avèk yon lòt. Jodi a se nou pou debarase moun sa yo an Ayiti. Jodi a nou pa lan priye pou nèg Evalière Beauplan yo. Nou pa ka lan priye pou Jerry Tardieu. Nou pa ka lan priye pou moun sa yo. Fòk gen de moun ki elimine sou tè nasyonal la. Sou tè kote ke Lanperè Jean Jacques Dessalines ebyen retwouve lamò l apre ke l fin ban nou lendepandans. Jodi a fòk nou aksepte dè moun k ap mouri devan nou tou. Fòk nou aksepte dè moun ke nou menm menm ap retire tou. E bravo a Komisè Muscadin. M konnen gen anpil nan nou menm k ap priye, k ap di non non fòk nou pa tiye moun, nou pa t mete moun. Eske nou dakò ke pitit ou, madanm ou ap vyole devan w? Eske yo te mete l pou yo te vyole l? Èske yo te mete l pou yo te fizye l? Èske yo te mete l pou yo te mete dife sou li? Èske yo te mete l pou avèk dè bandi pou yo mete zam nan men bandi pou fizye l? Non, menm jan yo kapab fizye a, nou menm tou fòk nou kapab gen kè pou nou fizye yo tou. Se konsa lòt la yo ap pran egzanp, y ap di, ee, si m al fizye, y ap fizye m tou. Asasen, asasen tou. Sela vle di ke se petèt sa nou mande popilasyon ayisyèn nan. Pa okipe pèsòn kap mete kap di eh misye se a se ede lap ede pou kapab fè mechanste se ankouraje lap ankouraje men moun kap tye moun mwen menm ma parye ba ou otan kew tye yon moun mwen menm mwen prè pou yo kapab anlve laviw tou nou pa bezwen konnen pa ki fason si se pa manchèt pou yo anlvel si se pa kout bat de bisbòl pou yo anlvel si se pa zam pou yo anlvel kel anlve tou jodia nou gen yon pil vagabon an ayiti ebyen politisyen swadizan ki mete nou lan povrete ke nou ye la. Lè nap gade nou, nap gade figi nou, nap gade kòman peyi a ye, nap wè nou youn la kap viv lan entènasyonal la ki pa fristre, ki pa wè lamò pou nèg sa yo ki te nan politik Ayiti an. Nèg sa yo ki te nan politik Ayiti an, si w pa wè lamò pou yo se ke w poko konprann reyalite an. Si w pa wè lamò pou yo se ke w poko konprann lendepandans ke peyi Dayiti te pran. Si w pa wè lamò pou yo, se paske w rete stil lan medyokrite. Paske nèg sa yo ki anndan peyi a ke non yo site lan asasina Prezidan Jovenel Moïse, Medam mesye se pa jis lamò ke m wè pou yo. E mwen menm m ap di ak komisè Muscadin, otan ke w kapab pran yo, fè sa w ap fè avèk yo. Mete lapèn de mò e mete dlo lan zye de manman, mete dlo lan zye de papa, mete dlo lan zye de fanmiy, mete dlo lan zye de madanm. anndan peyi a jodi a se paske nou aksepte kowonpi se paske nou aksepte de kriminèl ki fè nou gen tout krim sa yo anndan peyi dayiti nou menm nou di nou pou la pèn de mò e nou pou de senatè depite pou yo fizye anndan peyi dayiti nou pou sa paske lè gen yon grenn de grenn ki elimine nou pa kisa la chine fè yon minis vòlè san dola la chine yo fizye l yo di ou paka vin vòlè pèp la. E se pandan tan ke nou wè lachin lachin kel ye jodi an. Yon minis wi ki vòlè grenn 100 dola an chin yo metel devan yo fizyel yo di ou paka vin vòlè yon pèp imajine nou konbyen moun kap mouri an ki ta sipoze mouri an ayiti jodi a pou nap gade yon ariel henry lan figi nou se la ront nasyonal entènasyonal ariel henry se yon ront kel ye nasyonal e entènasyonal e nap di avèk ankò mouvman. Des arrestations sur le Président Jovenel Moïse kap fè anpil koule dank nan entènasyonal la anpil moun paka dòmi e gen de nèg ki tap pran rezo ki tap pale yo santi yo pral rive sou yo e mwen menm map ankouraje chak grenn ayisyen chak grenn ayisyèn pouw gen yon lòt kè kè sa kew genyen kap kriye toutan pou moun kap fèw mal la retirel jodia nou menm nou dil Yo di a nou gen dwa la jodi a demen si je ve nou pa la. Paske vi nou ou byen nou mouri ou byen nou lan prizon. Se sa ke nou menm nou di. Ou ap anmèt de nou, nou menm nou pap kite w anmèt de nou, n ap efase w. Se sa l ye. Ou pa ka ap anmèt de moun, ou pa ka, ou pa ka deside ke ou menm ou deside pou w mete dlo lan zye m epi mwen menm pou m ap gade m ap priye Bondye pou ou. Non non manman w ap priye Bondye pou ou, manman w ap priye Bondye pou l di o kite w gen de jou ankò paske nou menm n ap chèche yon fason pou nou kapab mete dlo lan zye manman w. N ap fè yon ti kite sa, nou prale nan lòt gwo dosye paske talè la komisè Muscadin pral ansanm avèk nou. Nou prale nan lòt gwo dosye. An nou koute enpe, medam, mesye, frè m, sè m yo, an nou fè yon ti koute enpe. Ebyen, ki sa k t ap pase, ebyen, anndan dèzarestasyon de moun? Wè, gen de moun la yo arete.